Bri kouri, nouvèl la gaye, medam e mesye, zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, nou kontan avèk ou e pa bliye jodi an se samdi 24 desanm 2022, lè lakay nou te bon, lè lakay nou te gen sekirite, jodi an la se gwo koze, se grandyoz, Men se byen domaj pa gen bagay sa yo ankò paske peyi a kraze. Ou sou tvlakayhaiti.com e nou pote anpil enfòmasyon pou ou swit avèk dosye atis oubyen komedyen, piblisist, sexy nou konnen ki te konn ansanm ak atis Panch, Bicha, te konn ansanm avèk Tonymix, misye te konn ansanm avèk Kako tou. E misye te konn avèk anpil lòt enfliyansè ke tout moun konnen ki konn fè spòt e pou radyo ak televizyon ebyen nouvèl la te gaye e se te TT e ki li menm te vini avèk enfòmasyon ki fè kwè ke atis Sexy misye nan gang misye nan baz 5 segond ki loje nan Vilaj de Dye kap dirije par Izo le grand le fameux izo ebyen sexy se nan baz izo sexy ye e tou swit sexy ta pral e san pèdi tan reponn TT e konfime ke li pa nan gang li pa nan bandi e misye fè konnen li pa nan dosye louch li pa nan anyen ilegal nan peyi sa medam e mesye ebyen jodi an la Morvan vini avek tout voice medam ki ap fè krèy pou Izo yo ki yo menm tap pale de Sexy e se la Sexy pa gen dlo ki pou lavel 2 pye Sexy pran yon sèl grenn soulye Sexy pa gen dlo ki pou lavel paske gen nan dosye ou foure tèt ou gen kote ou fin antre gason m pap baw manti lap difisil poum sòti paske antre a dous sòti a li vrèman difisil e lèn konnen kòman gwoup gang yo Kòman baz bandi yo yo fonksyone e jodi a nap di w Sexy ki li menm pale men anpil moun pa vrèman santi sa Sexy di yo fè pwa anpil moun pa kwè Sexy anpil moun di Sexy monchè se pawòl djòl fann wap bay la ou bèl e byen nan baz an 5 segond e se sa anpil moun konkli medam e mesye aprè sòti Sexy a e men jodi a la nou pral fè w tande tout voice yo. Nou pral fè w tande tout mesaj vokal medam yo e ki yo menm t ap pale de sexy. Medam sa yo se yo menm ki responsab fè krèy nan baz 5 segond k ap dirije pa Izo ak Manno. Medam sa yo se sa yo fè sèlman se al fè krèy. E se yo menm tou ki danjrez nan lari a paske anpil fwa w wè medam sa yo byen kanpe, byen bèl, byen anfòm, bèl lez e bèl makiyaj e poutan medam sa yo se dyabl an pèsòn. Lè w wè yo si w ka kouri, kouri. Antouka disparèt disparèt, nou konnen lakay nou mistik lan fò, ebyen si w gen lòt opsyon oubyen ou gen lòt solisyon jis fè l paske depi w wè medam sa yo, nou pa bezwen di w y ap rive sou ou, y ap sedwi w e y ap di w y ap mennen w nan krèy epi se lè sa w ap gade w ap wè w anndan baz 5 segond k ap dirije pa Izo, le fameux Izo. Le criminel izo antouka medam e mesye nou pral fon tande koze. Pnh la gradye 700 polisye 32 zyèm pwomosyon ebyen nou ka di ke pral gen ti bagay nan men bandi yo paske lapolis la ranfòse e lapolis la gen anpil anpil anpil anpil nouvo polisye anpil nouvo komisè e donk ki yo menm pral travay darachpye jour e nwi pou retire Ayiti kote li ye. Paske Ayiti la a se anba grif bandi yo, anba grif nèg politisyen nan peyi a k ap ame bandi. Bagay yo grav. Antouka, zanmi konpatriyòt TV lakay Ayiti.com yo, nou pral envite w gen detay yo anndan videyo sa a. Rete konekte, bòn ekout tout moun, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Bon, mesye, nou konnen mwen menm depi yon nèg atake m, ou atake Theriel Thelus, nou leve tout plim sou do m, nou enève m tou. Paran pa e de grenn neg ki chwazi fon travay nou lot nivo pou peyi a epi lè w gen anfas ou wè yon seri de ti vagabon soti pou yo soti pou yo diskredite travay ou oblije met zepon w deyò sa vle di mete tout sa w genyen nan balans lan pou al pou al chèche gran eleman pou vin fè piblik ou konprann yon seri de bagay se k si w pat bezwen pale pale w pale al pi mal pou ou e sa fè mal pou ou mwen menm. M di nou sa medam mesye. Sexy son ti malere, se pa nèg m te ka menm bezwen mete pye sou kou. Ok. M konn sa klè. E malere misye vini pa rapò a kouch sosyal li, a kote l sòti avèk mank de prensip, disiplin. Depi w wè w pa gen disiplin nan vi w, Ou pa gen anyen wè te gen kòb lap fini menm jou a èske ou konprann tout bagay la pati de disiplin e janm te di nou yè deja m te di nou sexy son nèg ki san prensip li mèt te gen kòb la maten li fini an aprè midi dayè misye gon bèl fanm se pou sa fanm nan kitel e misye gon bèl pitit tou e yo kitel misye pat menm ka peye kay fanmi fanm nan fè kite bagay la epi papa misye chita la nan dòmi kay moun nan fè grimas dèlma 42 fè tout ti fanm gwo dèryè. O nivo de site solèy moute vin jwenn ni 42 ya san prensip san prensip san prensip orijin misye trayil mesye malgre lal lekòl men misye rive li toujou bagay sexy medam mesye te genyen yon gwo soupson sou li soupson soupson sa se ke lè misye te lekòl yo te kidnape direktè lekòl misye ya misye se youn nan nèg ki ta pral Yo ta pral met deyò lekòl la pou rezon sa a avèk lòt 3 kamarad li lekòl la. Ok. Sa m ap di la tout moun ki fè m kwè retou filo a misye ap konn sa m ap di a. E lè w ap fè istorisite moun yo se konsa. Misye se youn pami 3 nèg yo te met deyò aprè ke direktè lekòl la yo te bay antèn sou li yo te fè kidnape l. Yo te akize Sexy ladan alepòk epi yo mete sexy deyò lekòl la. Se de truc ke moun yo pat gen prèv a san pou san, men yo te jis met misye deyò avèk lòt kamarad li poutèt direktè lekòl la te kidnape. Sexy son nèg ki prè pou l ta travay nan peyi a pou l gen kòb, janm di nou an se disiplin ki kraze misye. E lè enfòmatè nou te enfòme m anviwon on mwa edmi de sla de aksyon seksi a Ed Laza. M te jis chwazi jan m te di nou l yè la mwen m pa pale de sa poutèt on pou la senp e bòn rezon gen twòp nèg ki gran atis nan peyi a m wè moun dèyè yo la k ap fè ki nan ki nan zak kidnaping sa yo k ap ban antèn epi moun moun chita dèyè yo pi rèd yo fè kòmsi yo pa konnen lè w vin pale e ou yo soti pou yo bat M vini m wè twòp fanm moun ap mache dèyè yo la kòm enfliyansè epi ki a Rony Celestin yap bwote dwòg pou Rony Celestin, Rony Celestin ap ba yo kòb pou yo blanchi fè biznis lè w pale sa yo di w se rayi ou rayi yo se rayi ou rayi Rony Celestin pou tèl bagay ou wè son pèp tèt anba gen de ti detay lè son nèg ki nan nivo pòv la nèt ki fè l ou m wè m jis m pap ba w manti m jis pase sou sa. E pou tèt sa w wè enfòmatè mwen te fache sou mwen, enfòmatè m fache l di gade tann dat mwen ba w tèl bagay gade kounya w kite Teriel Thelus lage l m di nou pa nan yon guerre de enfòmasyon ke TT lage l ke m lage l se e menm boom nan l ap fè men mwen m te gen rezon m pou tèt Sexy a m pa t vle lage l èske w konprann e jiskaprezan m ap pale avè w la m pa gen prèv ki kidnaping Sexy fè. M pa gon prèv pou di m ke ou wè tèl moun te kidnape, Sexy te la. M pa gen prèv sa. Men m konnen Sexy ap manje kòb kidnaping. An plis, non sèlman Sexy, men son gon èd Laza tou nan gwoup nèg bagay nèg Tony Mix yo, Team Madada, on nèg ki rele Laza, èd Laza. Èd Laza pi frajil 250 mil fwa ke Sexy a. Sa se klè. E. M vini a voice kote wap tande yon nèg ki wilmix, wilmix la se patnè topson e ed laza tou se menm group nèg topson yo nan nouyòk e topson nan nouyòk la wè kal desan ki fè video avèk ki fè mizik avèk patnè vilaj de dye a chèf gang sal la se pa san rezon son team son team e lè lè izo di w li toupatou nan mond lan l toupatou nan mond lan vre e izo lèl met gucci sou li se pa gucci fake Lè izo mete Burberry sou li se pa fake lè izo mete Louis Vuitton sou li se pa fake se de bon bagay yo ye se pou m di nou medam mesye peyi a nou chire ladan men erezman nou genyen John Colem Morvan la jiska prezan nou genyen tete kap kenbe red kap frape an e m salye kouraj ak fòs tete e map di l pa pran nan entimidasyon pyès nèg nèg sa yo pa ka fè anyen pou nou. ke detwi peyi nou pou nou menm pou nou pa janm alèz. E nou mèt rete nou menm nap fè tout lòt moun gen kòb antèm nou pral nan pwogram yo yap kraze peyi nou yap kolabore a politisyen sal yap fin avè nou. Nou menm moun kap fè bagay ki enpòtan ap toujou razè. Moun kap fè bagay ki enpòtan pap janm jwenn moun finansyèman kanpe dèyè do. Yap tanne lè pou al nan vòlè aprè sa pou yo tout. ap mete sou rezo sosyo yo men nèg nou te di k serye a men de tèl bagay yap tannen lò al kolabore ak gang a vòlè a nèg kap kraze peyi a politisyen sal epi pou yo di a misye te gen bòs misye te gen bòs se sa yo vle e nou menm nou rete depi yon bon bout tan nou kenbe lin nou ak konviksyon nou pafwa nou wè bagay yo menm jan a tout moun pafwa nou pa wèl menm jan a tout moun gen de moun ki ta toujou wè bezwen nou nan bò yo epoutan yo menm yo pa janm vle vin nan bò pa nou. Bò pa nou, bò pozitif la, bò pa nou. Se bò renmen wè bon bagay pou peyi a, epi yo tout chita la y ap fè bwi. Fè bwi, men fò w konn fòs mwen. Lè w ap fè bwi, fò w konn fòs mwen. E fò, lè w konn fòs mwen, fò w met ajenou devan fòs mwen. Ou pa vle met ajenou devan fòs mwen epi ou vle mwen menm pou m vin apiye w non, pa gen bagay konsa. Fò w rekonèt fòs mwen avan, kit ou vle l, kit ou pa vle. Lè m tonbe nan Vilaj de Dye, medam, mesye, m al nan gwoup Krèy, Manno, dezyèm, bon, m ka di dezyèm ou premye chèf de gang anndan Vilaj de Dye, machann kidnaping. M te vin jwenn èd Laza avèk Sexy anndan Vilaj de Dye. Men ou konnen o nivo de Vilaj de Dye moun pa fè foto fasil. Se sèl malgre chèf gang Izo ap fè foto l di tout moun retire vizaj nou. Menm li menm li met bagay nan tèt li, kagoul, li kagoule. E nan rive jwenn foto Izo avèk Peter Nou jwenn foto sexy komedyen avèk Peter. Peter se yon manbre se yon manbre o nivo de sèk segond. Misye fè foto a Ed Laza, misye fè foto ak atis la. Bagay ki ta sipoze ret telefòn li. Men nou pa konn si se gwòg misye bwè kelke pa, misye al chwazi mete. Foto yo deyò, se ke chèf gang Izo pral pase lòd asasinen Peter. Tout foto nou wè, Peter a sexy, Peter a Ed Lazarre, Peter a son chèf gang kidnapper, chèf gang baz 5 segonn. Izo pral pase lòd asasinen Peter, le fè ke Mister Peter chwazi e mete foto sa yo deyò. Men m su e sèten e paske misye t anba gwòg li, li fè li fè yo pa erè. Paske l pa ta dwe fè yo. Men, Sexy te gen soupson sou yo. Si nou pa egare la, n ap tande Ti Youri. Si nou pa egare la, n ap konprann sa Ti Youri te vle di. Mwen pral pran egzanp Sexy, tout moun konnen mwen ki te konn ap pwomote Sexy avèk Blaze la, m te manager yo. Jounen jodi a, yo fè yon wout pa yo, men jounen jodi a mwen m pa fè. Ki wout yo fè? Bon, tout moun konnen l. Bon, mwen m pa konnen, mwen se jounal. Bon, yo fè wout pa yo. Chak moun. Yon wout dwat oubyen wout kwochi? Bon, yo fè yon wout kwochi. Paske depi w nan liy sa, se wout kwochi mwen menm m konsidere l. Men sepandan, pou m ap. Aprè ke TT fin bay enfòmasyon an, m wè yon pakèt moun ap joure Theriel te li sou l ap sal vizaj moun. Tande sa mwen menm, avantyè m pase anviwon 30 voice sou gwoup krèy Vilaj de Dye a, sa vle di bèl medam nou yo sou TikTok k ap desann an gwoup pral fè E krèy pou izo avèk manno anndan vilaj de dye kote yap peye yo 2 mil 3 mil 4 mil dola pa fwa yo lè chèf yo fin kouche yo epi brè gwòg yo yo dan yap dòmi yo pa gentan peye yo menm menm motosiklèt yo pa ka pran epi ay kòb aprè pou yo tounen vin chèche tande sa pran san nou tande sa m sou gwoup krèy vilaj de dye manno e izo tande sa wi. Hey bam fixit telman pè bal li telman pè tire timoun hey lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè ou te san kilòt la dèyè machin manno an kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri li kouri pase devan machin nan apre sa ankò yon lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò li vle poul konyen m pa konyen avèl. Ni ti nèg la tou wi ni et laza bon pou m te konn avè ou m pa konn avè yo sou wè m pa konn avè yo fè chyen nan pye m m pa konn avè yo mwen renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2000 dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m nan e kòb mwen wi kòb mwen seksi sou wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Tande sa ankò, pran san nou tande. Mebam fixit telman pè bam telman pè tire timoun hee lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè ou te san kilòt la dèyè machin manno an kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri li kouri pase devan machin nan apresa ankò lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò li vle poul konnen mpa konnen avèl. Ni ti nèg la tou wi ni et laza ou pou m te konn avè ou m pa konn avè yo sou wè ou m pa konn avè yo fè chyen nan pye m m pa konn avè yo m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2 mil dola apre sa m wè nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m non e kapon wi kòman seksi sou wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Retande sa ankò wi. Retande. Map pase l 5 fwa pou nou. Ni bam sexy telman pè bal telman pè tire ti moun hee lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè ou te san kilòt la dèyè machine manno an kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri li kouri pase devan machine nan apresa ankò lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò. Li vle poul konnen m pa konnen avèl ni ti nèg la tou wi ni et laza ou pou m te konnen avèw m pa konnen avèw souranm m pa konnen avèw ou fè chyen nan pyem m pa konnen avèw m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2 mil dola apre sa m wè nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avèm nan bagay kapon wi kòman sexy sou wèl epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Nou tande koze. Sexy pè bal anpil. Manno ap tire Sexy trè pè bal. Sexy fè sa l konnen pou l kouche medam yo, yo pa dakò. Men Sexy fè yo ri anpil. Ed Laza, yo pa kouche a tou lè 2 gratè sa yo. Lal kouche avèk yon ti nèg ki gen lajan li menm ti nèg la peyi nòmal aprè sa lè yo pral ankò chèf gang sal kidnapè manno ba yo lajan mwen met kòb mwen deyò tou pa panse wap antre nan gwoup krèy e vilaj de Dye wap antre nan gwoup krèy vilaj de Dye gran ravin epi kounya la pou pa met kòb deyò non pa panse e konsa w antre nan gwoup krèy ou gen tout foto medam epi yap achte figi w non pa gen bagay konsa non. Pou w antre nan gwoup krèy lala a, ou gen kòb pou depanse. M oblije, kote m ye a la, m ap fè m yon cash Haïti la, sou nimewo, voye nimewo ban mwen pou plis bagay. Foto medam mwen gen la, e 2023 m ap tann wi. M ap fin voye yo bay Federic Leconte, pou Federic Leconte fin degaje l, epi mwen menm, lè Federic Leconte fin gen yo sou fichye l, apre sa mwen menm, 2023 pou m lage yo sou BBJ. Ou pou m te konyen avè yo m pa konyen avè yo Si w wè m pa konyen avè yo fè chyen nan pye m m pa konyen avè yo M renmen kòb mwen m bezwen M al dòmi a yon ti nèg Ti nèg la te ban m 2 mil dola apre sa m wè nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale Ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m non Hey Kapon wi kòman seksi ye Si w wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Sexy olye ke w pale pou di ke w pa nan gang M konnen w nan baz 5 segond. Medam yo pa nan banm manti. M konnen sa. Prefere ke ou vini ou di ke ou pa gen mwayen pou fè kòb ankò. Ou desann kòm nèg site ou ye, nèg site solèy. Kounya finalman ou desann ou al rete vilaj de Dye paske ou pa gen lajan ankò. Ou chita nan baz. Eske sa sèlman wi pou fè? Paske mwen menm John Colem Morvan m pa gen pyès dosye kote ke ou konn soti w al chèche moun pou kidnape m pa genyen l. Men m konnen w nan baz 5 segond anndan Vilaj de Dye. Sa se klè. Ou nan baz 5 segond. Si m di nan baz 5 segond ou konn soti w al kidnape moun m pa konnen. Men m konnen w ann tan an, e lè w viv, e lè w fonksyone, e lè w fè tout afè w, lè w vle w soti w al Dèlma, lè w vle w soti w al Petyonvil, lè w vle ou soti antanke atis ou desann w ale Site Solèy, w al Dèlma jan w vle. E sa, e sa sèlman pou w di yo frè? Di mwen m pa gen lajan, m pa gen kòb, mwen m se nèg site, kò m Vilaj de Dye, e kay pou piyay, m desann, m al lwe ti kay mwen Vilaj de Dye epi m rete. Pito di sa pito olye ke w ap fè, w ap di w pa nan baz, ou pa konn anyen, ou pa janm bagay desann anba. Non, e pa vre. Men medam yo avan w la, tout tan, e pa yo menm sèlman, jèn nan, nou gen foto, nou gen foto avèk. Lè te gen krèy la ankò. Li vle poul konyen m pa konyen avèl ni ti nèg la tou wi ni et laza ou pou m te konyen avèl m pa konyen avè yo sou wè w m pa konyen avè yo fè chyen nan pye m m pa konyen avè yo mwen renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2000 dola apresa m wè nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m non. Nèg la gen kòb kot nèg nèg ki gen kòb konn gen bann nèg ki gen kòb konn gen bann bon l pa menm gen pwodui moringa a la èske l achte zouti deja nan men nan pwodui moringa li pa menm achte l menm èske l gen asirans nan zabela li pa gen asirans èske l al achte mèb nan mega mèb et nan mèb nan mèb an gwo deja pou l chita kote l pral byen dòmi pou l pa ka gen bagay konsa e sa n konprann. Djòb la se egzante ou avèk yon ta de pwoblèm ok. Wi djòb la se sal ye, djòb la se eseye pou plis jèn gason jèn fanm ki gen nan peyi a pa al pran nan pyèj. Se sa djòb la ye ok. Se sa djòb la ye. Se eseye jere jèn gason jèn fanm nou yo pou yo pa al pran nan pyèj yon ta de bèl medam yo pral jwenn sou tiktok ki pral fè nenpòte kwa. Pou detwi vi jèn gason ak jèn fanm nou yo. Se sa li ye, li pa lòt bagay non. Denonse Ed Laza, denonse Sexy, se yon bèl bagay. Menm si nèg yo se malere yo ye, men nou oblije denonse yo. Paske nèg sa yo ka pran nenpòt kèl bèl pitit moun anlè Petyonvil, yo desann Vilaj de Dye avèk li. Nèg sa yo, Izo ka ba yo presyon, avèk stati, etikèt, Artist yo, yo gen dwa kidnape nenpòt moun pou izo, men e pa menm fòt yo menm, yo fòse yo fèl. Ed Laza m pa fèl konfyans ditou li menm, sa ka fè nenpòt bagay. Èske w konprann? Men n oblije fèl. Lò a m vin avò sa yo la, m vin avè yo, se pou jis pou n blaze ti vagabon k ap vin ekri bagay dèyè Theriel Thelus, k ap sal non moun san prèv, bann makak. Prèv la ki sa l ye? Mwen m gen antèn atè a, ou menm ou pa depanse pou gen enfòmasyon. Enfòmasyon pa enterese w paske w ap manje poul, menm jan m ap manje ti poul sa la a epi ti diri sa la a. Ou konprann? Ou ap manje poul, ou ap byen manje, ou ap byen bwè, se nòmal pou ba anyen pa enterese w don peyi. Nèg la li menm li Etazini, li bezwen tounen nan peyi l. Li gen yon pakèt moun y ap kidnape maten, midi, swa. Se nòmal pou l al chèche enfòmasyon pou ede moun pou netwaye peyi a. On est en train de netwaye Ayiti. Nou aktyèlman la a ap eseye fè yon clean up nan peyi a la a nan wo e ba nivo. Kite nou travay. Gen travay. Pase peyi a nan 20 tan e pa konsa lap ye. Nou mèt kwè nan sa m di nou la. Mwen m toujou di nou sa. Nou mèt kwè nan sa m di nou la. Anpil lanmou, anpil respè pou nou. Kite m al manje. M wè m grangou. Non m boka e foto yo pral jwenn dcpj avan. E map gentan vin ap tout foto medam yo la pou nou. Yo tout la nèt, nèt, nèt. E map gen plis toujou. Humm, èske w konprann? Pa manje pou kòm. Enfòmasyon pou gen, e pa kòb pou met atè. Izo li menm, lè l genyen, e pa sou pousantaj li travay. Epa kob moun met atè lè lap fè an lò wèl voye al pran tèl moun tèl kote ou mande komanl fè sa sèvis de ransènyeman kap travay tout kob la la frape. Nèg sa yo pa gen dwa alèz nan vi yo pou yap pwomennen nan vil la gen twòp dezòd kap fèt anpil respè anpil lanmou pou nou m renmen nou anpil e nou se bebe jent hehe pitit mwen mouri ayiti m paka al ou tande pitit on nèg mouri Pitit yon nèg mouri pou l pa ka al wè l. Se yon bagay tèrib wi.